Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Kòman Pòtoprens ye jounen jodi a la a? Nou prale dirèkteman nan zòn Duvivye a nan Site Solèy kote ke eh koute il faut faire un maximum de précautions lè wap pase nan zòn sila paske ou kapab konstate 2 nèg ki yo menm abiye avèk inifòm lapolis. Men ofèt si w pran yon ti tan pou w jete yon koudèy wap di oh oh apa se pa lapolis? Pa egzanp nan blòk Carrefour Duvivye Genyen divès nèg ki nan lari an avèk gwo zam nan men yo epi yo abiye avèk inifòm lapolis epi lè w byen gade yo w ap wè nèg yo yo pa gen anyen pou wè ak lapolis paske se de nèg ki mal kanpe, nèg avèk mouchwa mare nan kou yo, bon brèf Se konsa. Men kisa ki genyen nan kapital la la a. Tout zòn bloke, aktivite ap mache o ralanti, men totalman paralize o centre ville paske les gens du G9 en famille et alliés yo enpoze lwa yo, yo montre ke se yo menm ki chèf. E sou 2 foto sa yo kapab gade kote ke nèg yo nan lari an la, se kòmsi. Y ap fè kontwòl woutyè men ofinal ki pa gen anyen pou wè avèk lapolis. Mwen gen yon ti mesaj pou anpil polisye. Se nan yon pwochen emisyon mwen pral fè li toutalè oubyen anpe pli ta. E la a m panse ke gen anpil moun ki pral pa dakò avèk mwen e ki kapab menm kritike m tou e p ap gen pwoblèm. Mwen prè. Fò m di nou ke yè te gen yon sitiyasyon tansyon onivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. 400 mawozo yon kote, jenèf yon lòt kote. Nan Pòtoprens se toujou menm abitid lan, anpil kout bal. Epi sou wout ayewopò la, a, te gen yon bèl fim ki jwe sou wout ayewopò la ant kèk manm jenèf ansanm avèk lapolis. Nan koral sa a gen anpil vwa. Mph. Paske gen bagay ki nan men nèg yo, Bagay sa yo lou! Pa egzanp, ou wè zam ki te nan men Barbecue a pandan li t ap pale yè a, ebyen zam sa a, li kapab defalke yon veyikil blende. Gen yon nèg ki di m, zam sa a se zam li konn wè nan men Marines! Donk se pou dire ke nèg yo genyen anpil bagay. N ap vin pale sou sa un peu plus tard. Men, nou vle pèmèt ou wè chak jou kòman kapital la ye. Pou yè, nou te gen yon ansanble d'imaj, e maten an nou vini pou kapab pèmèt ou viv kòman sa te ye. Emisyon pita a li pral politik men li pral chita sou ensekirite a tou. Anpil moun pral bay kòmantè yo paske mwen menm mwen vle nou bay kòmantè nou. Jounen jodi a la m gen enpresyon ke si w mande yon sitwayen ant Babekyou avèk Leon Charles nan men kiyès pou n lage peyi a l ap di w tou kareman Babekyou. Sa vle di dirijan yo pa itil anyen. Se sa k fè nan emisyon pita mwen atann mwen a anpil kritik e Mwen pral montre nou ke kote ke nèg isi pap janm fè peyi tout bon vre paske si yo te sou fè peyi gon seri de desizyon yo tap pran ki tap ale nan enterè popilasyon an. Mèsi bokou la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.